Nan yon mòn do mawòt nan zòn Akayè, ebyen Lyon li menm avèk 2 lòt moun ki te avèl fè aksidan. Lyon pa tèlman grav men moun ki te avèl yo mouri sou plas. Men jan yo di a Lyon frape nan tèt men li te gen tout konesans li sou li. E Lyon menm pete kriye lèl wè kòman moun yo mouri. Lyon menm fè konnen ke yo pral di se li menm ki bay moun yo. Nou gentan konnen kijan pèp ayisyen an ye. Yo pa bezwen konnen pou yo pale e sitou yon aksidan tèrib konsa rive e lyon pa pa mouri li menm, y ap toujou fè kwè ke se li menm ki fè afè la moun yo. Men lyon te kriye anpil pou sa. E, bon, imaj yo tèlman tèrib pou kounya la a nou pa ka pataje imaj yo sou paj la la. Men, gen yon fi avèk yon gason ke nou poko konn idantite yo ki pèdi lavi yo nan aksidan sa a. E, si w mande yon moun Akayè pou mòn sa a yo rele mòn Domawòt la, Mòn sa a li manje anpil moun anpil aksidan fèt sou mòn sa a bon mwen pa konnen si se pou jan li pozisyone mwen pa konnen si poukisa men la a se zòn ki bay anpil aksidan se pa premye fwa tèrib aksidan ap fèt nan zòn sa a se pa premye fwa moun ap pèdi lavi yo nan zòn sa a paske zòn sa a se yon zòn aksidan fèt de tanzantan. Ou menm ki konn pase sou wout nasyonal la nan zòn Akayè, lè w rive nan zòn sa a ki rele mòn Domawòt la, sa yo plis konnen sou non Domawoti a, mòn sa a, lè w rive sou li, fè pridan paske mòn sa a li frajil anpil. Anpil moun pèdi lavi yo sou li. E mèsi avèk ou menm ki t ap swiv chanèl la. Toujou ret konekte pou lòt enfòmasyon. Nou la se pou nou enfòme w, n ap toujou la pou nou enfòme w.